Nan video jodi a, mwen pral prezante nou 5 lojisyèl nou kapab itilize pou nou fè live sou rezo sosyo yo. Nou kapab itilize lojisyèl sa yo pou nou fè live sou YouTube, Twitch, Facebook, Instagram avèk tout lòt platfòm ki bay aksè pou fè live yo. Rezon ki fè m fè video sa, se pou m kapab ede w gen yon lojisyèl pou fè live stream ou. Paske gen plizyè lojisyèl ki pèmèt ou fè live, men pafwa moun yo pa konn kiyès pou yo itilize, kiyès ki pi bon. Jodi a, mwen pral bay nou 5 nan yo, n ap chwazi oubyen n ap pran tou le 5. Hey! Kanpe la! Abone ak chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an pou pa rate okenn videyo kap poste sou chanèl la. Apa w ta pwale san w pa abone a monchè w pa serye min! Hahaha! Ann ale jodi a pou yon nouvo videyo. N ap kòmanse avèk OBS ki se yonn nan lojisyèl ki plis itilize nan domèn live stream nan. E se yon lojisyèl ki totalman gratis, ou kapab telechaje l, m ap kite lyen an pou w nan dèskripsyon an pou evite tout peripesi sou Google. Li gen anpil opsyon ladan l, m ap konseye tout moun itilize l, menm si w pa fè live, li gen yon enpòtans pou w paske li pèmèt ou fè screen recorder, ou kapab itilize l pou fè tutoriel sou chanèl YouTube ou. Dezyèm lojisyèl la se Xsplit Gamecaster. Se yon lojisyèl ki gratis ki pèmèt ou fè live sou rezo sosyo yo. Se yon lojisyèl ki gen bon kalite difizyon, ou kapab itilize l pou fè live sou YouTube, sou Twitch, Facebook avèk anpil lòt sit ki bay aksè pou fè live ankò. Fonksyonalite lojisyèl sa, li senplifye e optimize pou tout gamer avèk tout moun kap fè live ki pa gen rapò avèk game. E plis ankò, lojisyèl la gen yon kominote sou entènèt la ki vrèman aktif, si tout fwa ou ta gen yon pwoblèm pou yo ede w rezoud pwoblèm nan. Ou pa bezwen al fè gwo rechèch sou tout rezo, wap jis ekri nan fowòm yo a epi gen moun kap reponn ou pou yo ede w rezoud pwoblèm nan byen rapid. Entèfas lojisyèl la vrèman bèl pou moun ki renmen bèl bagay e li vrèman fasil pou itilize. Bon, m pa bezwen di w, si w renmen bèl bagay, ou renmen bagay ki senp a itilize, ou mèt itilize XSplit Game Caster. Streamlabs pa t genyen. Gen fonksyonalite Streamlabs genyen, OBS pa genyen. Yo fè yon fizyon de 2 lojisyèl sa yo e m pa bezwen di yo gen anpil moun k ap itilize l. Nan fen videyo a, m ap di nou pèsonèlman kiyès nan yo m ap konseye nou, paske nan 5 sa yo gen nan nou ka gen tèt cho nou pa konn kiyès pou nou itilize. Paske chak sa yo gen fonksyonalite pa yo, gen karakteristik pa yo. M ap di nou kiyès mwen pi renmen pèsonèlman e kiyès m ap konseye nou itilize si toutfwa n ap lanse nou nan gaming oubyen n ap lanse nan live sou rezo sosyo yo. Si toutfwa w ta vle konn sak Nvidia e kisa l fè, abone ak chanèl la pou ka konn tout detay. Li gen yon lojisyèl ke li kreye ki se Nvidia Shadow Play ki pèmèt ou fè live sou tout rezo yo nèt. M pa bezwen di Facebook, Twitter, Instagram etc ankò. Mwen fin prezante nou 5 aplikasyon, men pou jiskounya nou poko konn kiyès no nou ta dwe itilize. But mwen menm pèsonèlman mwen itilize OBS pou m fè live, mwen itilize OBS pou m fè screen recorder, Wap jwenn anpil tutorial sou li sou youtube pase gen anpil moun ki itilize l yo toujou fè tutorial sou nouvote yo, si w vle konn plis bagay sou OBS ou ka pase sou chanèl teknoloji an kreyòl la map kite lyen chanèl li a avèk lyen kèk video l fè sou sijè OBS la ki ka petèt enterese. Se yon lojisyèl ki gen yon entèfas ki ase konpreyansib, depi w ouvè l ou deja wè tout bagay, men sa ki pi difisil nan OBS la se konfigirasyon lè wap fè live la. Pa enkyete nou gen tutorial sou sa oo. M ap fè kèk tutoriel pou nou an kreyòl pou m esplike nou kòman nou kapab fè sèn yo, kòman nou kapab fè tout opsyon nan OBS yo si tout fwa nou ta anvi. Si w ta vle kòmanse live sou entènèt la, m ap konseye w itilize OBS epi ou prè pou fè live sou nenpòt rezo. M swete ke nou konprann tout sa m sot di yo, si tout fwa nou pa konprann sa m sot di yo, kèk ti detay echape nou, ekri m sou Instagram ki se covino.ht, m ap reponn tout mesaj yo, nenpòt lè nou vle a, mwen disponib pou nou. Mèsi a chak grenn nan nou ki gade video a jiska lafen, abone a chanèl la, nan ale pou ba konnen konbe k. Paske m pa m pa janm verifye bagay sa nan chanèl la. Men abone ak chanèl la, pataje video m yo, toujou kòmante, di m kisa w panse de video yo, kisa m ka fè pou m amelyore yo. Tchaw tchaw, n ap ankò pou lòt video sou menm chanèl la ki se Covino blablabla. Let's go! Ah bòn nuit! Bòn jounen! M pa konn nan kilè n ap gade video.